Gran prè k ap domine aktyalite a pou jounen jodi a Bonjou bonswa tout moun Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an pote enfòmasyon sa yo tou depan de ki lè ki moman ki dat e ki jou n pral branche epi tande nouvèl la. Pa gen sekrè nan fè kola Etazini resi devwale aprè anpil konsètasyon moun ki dwe vin dirije tranzisyon sa jodi a, anndan akò politik la ta sanble se gwo chirepit pou finalite chwa yo, yon gwoup blan kanpe adwat yon lòt agoch epi rale kòd la kòm chwa antre Jacky Limack ak Milan Maniga nan lòt kan an genyen Ariel Henry yo kanpe rèd Ariel Henry ki kanpe rèd tankou ke makak. Kesyon yo ap kontinye poze apre akò 11 septanm lan. Montana, anpil kouri moute desann, pale anpil, pèsòn moun poko ka statye chwa yo, pèsòn moun poko ka kanpe dirèkteman, men antre akò Montana, 11 septanm ak lòt ankò, se gwo chirepit ki genyen anndan kominote entènasyonal la pou kiyès ki ta dwe vini pran rèn peyi Dayiti. Antretan, an nou ale ak aktè politik yo ki t ap pale nan dosye sa, Romanes Samedi ak lòt envite yo, yo fè chwa antre. Jacky li mak ak Ariel Henry men konsa tou gen lòt ki di fòk Ariel demisyone pou libere peyi a e retire l nan sa l ye la. Rete ansanm avè n si w poko fè sa chonje abòne poko dekonekte mache ansanm avèk nou nap pote plis detay sou dosye sa yo nou se rezo enfòmasyon an. Sofia TV 83. Pou kesyon tranzisyon ou byen kiyes ki ta dwe vin jere tranzisyon anndan peyi dayiti. Ou gen 2 moun menm blan anko ap goumen se rektè inivèsite kiskeya a ki se Jacky Lumac apre sa ou genyen mesye yo enstale kom prezidan nan lakou de kasasyon an lè w pran mesye lakou de kasasyon li menm ki genyen yon pati moun anndan e onivo etazini li menm kap sipote l. Ou genyen tou dro li menm kap sip moun ki nan tèt li kel ta dwe ki ta dwe vin dirije tranzisyon anndan peyi a se Jacky e ou gen madam Laline li menm ki kanpe tennfas dèyè poulen l ki se mannken plastik ki la ki se Ariel Henry men yo menm bò kote pa yo yo di Ariel li dwe jwenn yon Akò politik. Akò politik kel dwe jwenn anndan peyi a, li dwe jwenn yon akò kote ke pou sa ke yo menm yap mande pou yo kapab gen de seri, pou yo kapab vin fè sa nou rele entèvansyon e militè ke yo mande e pou kapab vin akonpanye la polis lan, yo mandel avèk Ariel men fòk Ariel gen yon akò politik pou yo menm pou yo kapab jwenn entèvansyon sa ke Ariel li menm gouvènman an te mande avèk avèk entènasyonal la. Pa gen oken posiblite ki egziste. Jodi an pa gen anyen absoliman ryen k egziste ke pou moun ta di m ke w pral kopere avèk mannken plastik ki nan primati an ke nou rele Ariel Henry. Paske jodi an apre 1, apre 16 mwa on nèg o pouvwa, al gade jodi an se 17 mwa, se plis krim de san, plis krim finansye. Jodi an sitwayen yo. plis prizonye anndan lakay yo. Se sa k fè jodi an nou te di ke nou pa wè kisa ki eksplike yon nèg ki te siyen akò 11 septanm jodi a li pou l tounen pou l di li pral chita avèk Ariel Henry. Sa vle di jodi an Romanes sa nou mwen ap vann nan. Kòmkwa yo vle montre moun yo ke Milande se prezidan. Sa vle di 3 moun sa yo se 2 moun ki la 1 se m tande se chak mwa ke ke yo kapab gen yon rankont avèk premye minis lan. Moun sa yo yo pa pral pi bon m vle di popilasyon moun sa yo pa pral enstale lan palè nasyonal. Se 3 moun ki jisiyab jiskila ki vle yo mete kòm konseye. Alò, men sa pou n men sa pou n konprann, e pandan semèn sa a gen 2 gwo egzèsis politik ki fèt e nan peyi a e a lechèl entènasyonal, 2 egzèsis de manipilasyon politik. Premye a, se Madan Lalime ki fè li e l byen monte e jan w t ap e fè remake l la, li fèt nan menm jounen an. E Madan Lalime li depoze e devan Konsèy Sekirite a, li fon makiyaj politik. Ekstraòdinè pou montre ke li menm avèk Ariel Henry yo make pwen. Alò lè m di li menm avèk Ariel Henry paske de pli zan pli se manman li konpòte kòm etan manman Ariel donk se li k ap mennen jwèt la e ke Ariel Henry gen ekzekisyon l ap fè li montre ke tou va byen e pou konkli jodi a menm genyen de diskisyon k ap fèt kote yon akò ap siyen. a Pòtoprens epi Montana la dan. E m ba w garanti Madan Lalim pa fè erè. Non, li pa fè erè, li pa twonpe l. Lè l di Montana la dan l lan, se pa twonpe l twonpe l non, asavwa li panse Montana la Montana pa la vre. Non, li konnen Montana pa la vre, men l di Montana la dan l paske l konnen sa sa vle di, lafòs dan diskou. sur la tribune des nations unies donc sa vle di lè ou gen chans ou fè yon manti sou tribune nations unies yo ka vin dekouvri mansonj la aprè wi men sa ap pran pil tan pou dekouvri l tan pou yo dekouvri l lan sa ou te bezwen fè a ou ka gentan regle l prezans jounalis la fò w konprann li fò w pa bliye ke Genyen yon trètman mitije de dosye Ayiti a o Konsèy de Sekirite. Larisi avèk Lachin ap jwe yon jwèt, ap jwe yon wol nan Konsèy de Sekirite a, ou ta di ki trè favorab a Ayiti, alò se kontèks jeopolitik la ki eksplike l. Dè fwa trè ipokrit. Egzakteman. Pandan Madan Lalime se ofisyèl k ap vin fè eta Dayiti. Men, yo arive pote prezidans Konsèy Sekirite a a fè pase yon lòt son de klòch nan Konsèy la nan sikonstans lan. Se sou baz sa, yo te envite jounalis la li menm pou l vin temwanye de sa ke l konnen k ap pase an Ayiti. Ok, se pa yon bagay o aza konsa konsa ke l prezante temwanyaj li apre Madan Lalime ki rann Madan Lalime trè lèd, e yon bagay trè objektif, se t on bagay kalkile, se t on bagay kalkile e planifye o Nasyon Zini. Atravè akò sila a, Ariel Henry ap chèche yon estrikti pou mete bò kote l pou ba l plis fòs, selon pòtvwa OPL la Daniel Syriac. Wo Konsèy Tranzisyon an ki prevwa nan dokiman sa a pa gen okenn pouvwa, sèlman kolabore ak PM nan pou monte KEP a. OPL fè konnen konsansis nasyonal enklizif, eleksyon transparan, pa gen okenn gwo pati politik ladan. Ann koute yon lòt fwa Danilo Siriack toujou nan mikwo Manès Samdi. Ariel Henry ap chèche yon strikti, mete yon strikti bò kote l ki pou vin pèmèt li konsolide pouvwa l pou l kenbe pouvwa e sou yon fòm dasistana. Paske ale nan tèks la, nan tout sa yo di li genyen kòm atribisyon, Ou sonje m te di w talè a moun ki t ap pale avè w ki di w konsèy la, HCT a, ta gen atribisyon pou l fòme konsèy elektoral. Mwen di w se pa vre, li ba w manti. Li ba w manti. Dayè, men ki sa tèks la di. Tèks la di HCT a gen pou l patisipe o chwa dè manbr di konsèy elektoral. Dakò? Patisipe. Donk. E tout vèb yo itilize yo se vèb kowopere. Yon konsèy pa ka o, li pa ka gen otè. Èske o konsèy de tranzisyon an ap genyen misyon, atribisyon pou dirije peyi a? Pou dirije peyi a se non. Li pa gen misyon. Ariel ki toujou chèf tablo egzekitif. De kwa Ayiti souf depi apre lasasina de Jovenel? Ayiti san chèf. Ò, nan mond lan, pa gon leta ki ka egziste, ki ka fonksyone san chèf. La notion de chef d'Etat, se pa yon jwèt li ye. Ke e moun k ap dirije a, li pote non de prezidan, ke l pote non de premye ministre, ke l pote non de wa, Si w ap viv nan monarchi, la fonksyon de chèf deta se yon bagay ki endispansab pou pèmèt leta fonksyone, pou pèmèt leta bay rezilta, pou pèmèt sosyete a mache, pou pèmèt enstitisyon yo mache, yo fonksyone. E mentnan kounye a la yo ap vin pale nou de swadizan de fo akò ki pa egziste nil pa, ki pa genyen patisipasyon, ki pa genyen enklizyon. Oken pati politik e reprezantatif ladan l e nan tout peyi lè gen kriz politik, Romanes, m ap soulinye pou ou avèk piblik la, lè gen kriz politik nan yon demokrasi pou chèche l tou dabò se avèk lè pati politik majè, lè pati politik reprezantatif. E pati politik reprezantatif, pati politik yo konsidere kòm majè yo, se toujou an fonksyon de ki rezilta yo te bay nan. nan eleksyon, nan dènyè eleksyon. Donk, se lè ou fin idantifye pati politik ki te genyen eleksyon, dènye eleksyon an, mentnan kounya ou pral wè lòt. Mentnan, gon kesyon de pawòl akò istorik m tande k ap pale. Toudabò, m ta renmen konnen akò istorik la se ki aktè k ap pote l, ki pati politik k ap pote l? E kòman yon akò kapab istorik? Si li pa genyen pwovizyon pou vin pote solisyon a yon kriz miltidimansyonèl. Vwala deklarasyon Dany Ossy Riac, kòdonatè pati politik Renovatè Ayisyen an. N ap pale de Francisco de la Cruz, kwè akò sila a pwouve Ariel Henry pa vle rezoud kriz politik lan. Ansyen senatè a fè konnen chèf gouvènman an pa mete l nan otè kriz sosyopolitik peyi a fè fas dènye tan sila yo. Francisco de la Cruz egzije depa Ariel Henry kòm kado fen dane. parole à un sénateur sans payant, Francisco de la Cruz. Je pense que M. Ariel, ou bien le médecin, pas vraiment à la recherche d'une solution. Pas aucun consensus pour une solution. C'est à cause en septembre, où c'est encore les mêmes signataires pratiquement qui font partie de cet accord. E pa bliye, malgre sa, genyen, m ta ka di, yon divizyon, yon diferan, piske gen nan menm aktè sa yo ki di sa se akò Ariel. Mentnan, ki sa Ariel fè? Ariel bliye ke se yon peyi w ap dirije. Lè w ap dirije yon peyi, ou pa mèt tèt ou jan w panse a. Men piske li menm kòm medsen, li te kwè ke avèk App Entènasyonal i pe tou fè, i pe senpoze. Donk se youn nan rezon ki fè ke li pran Ayiti kòm yon jaden, pa menm jaden. Kòman w gagè? Paske e menm gagè, lè w gen gagè ou gen yon mèt gagè, ou gen yon dirijan, ou pa ka vin fè dezòd, ou pa ka lage kò w kou jan w vle, ou pa ka di vin batay, gen yon moun k ap mennen gagè a. Donk Ariel pa respekte pèsòn, li konnen li lè le wa, donk etandone ke li konn se yon piyay, li vin pran peyi a pou piyay, peyi a pa piyay jan Ariel panse a. Donk mwen menm m panse ke, non non non non, yo ka envite m paske dayè m pa t nan premye akò, m pa t nan dezyèm akò, m pa t ka reponn sa paske se pa, m pa la pou m chèche yon enterè pèsonèl. M panse ke nou dwe chache enterè kolektif olye byenèt lapopilasyon. Mentnan, m pa vle di ke nèg kale yo se paske yo pa vle byenèt kolektif la, sa depan de jan yo wè l yo menm. Men m panse ke se trè malonèt de sa par, yon peyi nan ensekirite, yon peyi lavichè debòde, moun pa ka viv, lopital pa fonksyone, ou pa ka mache okenn kote, nou bloke nan kat kwen di peyi, e pou nou jwenn yon solisyon negosye, Ariel pa mete a la otè. Mwen m panse se iresponsab de sa par. Sa vle di ok. Francisco de la Cruz mande popilasyon sispann vote enkonpetan nan tèt peyi an. Ann koute l yon lòt fwa toujou nan mikwo Fritson Ulysse. Mesaj la kisa l ye? Sèke fò nou jwenn lapè antre nou? Mesaj la kisa l ye? Fò nou aprann rezone pou n konnen apati de kisa pou n chwazi dirijan moun pou dirije nou. Kit depi nan kazèk, azèk, senatè, majistra, depite, prezidan pou n konnen ke se pa ti bagay vant, se pa vant ba pou n ap defann, se pa grangou nan moman an paske ou gen lè w ap fin defann grangou a kòmsi m ta ka di w manje yon patat ou manje yon plat diri. Epi w tounen nan menm sitiyasyon ankò. Fò w kapab jwenn solisyon dirab, de fason pou gen lè genyen pwojè dirab, pwojè vyab, epi dèzòm ki yon referans sosyal, su le plan politik, su le plan sosyal, etsetera, pou w ka di bon, n ap bay peyi yon chans. Paske toutotan ke n ap chwazi kèlkeswa kalite dirijan, e se apre n ap rann kont nou dan lerè, m panse ke fò n sispann fè bagay sa yo, pou ke nou pa fè bagay sou moun pa. Bagay yo vrèman difisil kounye a. Li konplike. Ki chemen nou ta sipoze pran pou n ta sòti nan enpas sa a? Anben, chemen ki sa l ye? Sèke m ap di yon bagay. Premye bagay ki ta ka rive la se mobilizasyon. Si tout fwa jiska prezan Ariel pa rann kont de sa, li pa pran konsyans de sitiyasyon an, nou pa gen chwa non. Mobilizasyon dwe kanpe pi rèd. Pa okipe, pa okipe letranje, pa okipe lentènasyonal k ap eseye jere nou jan l panse a, ki pran Ayiti kòm byen prive yo, kòm fè sa yo vle a, etsetera. E si l te fasil deja, m ba w sa pou garanti. Yo ta pran Ayiti met nan pòch yo deja. Se paske peyi a konsakre yon seri de fòs viv ke pèsonn pa ka esplike sa ki fòs viv sa. Pèsonn pa ka esplike kote li ye. Men dan la nati, gon seri de bagay ki jwe kont nou, ki jwe an favè nou. Se la nati ki jwe an favè nou. Se le kosmòs ki jwe an favè nou. Gon bann bagay ki jwe an favè nou. Donk ki fè ke peyi a pa osi fasil. Yo pa janm ka konprann sa. E si, si te fasil dabò menm, an, bagay la ta rive la. Se paske li pa fasil, an. Tout sa w tande k ap pase, desizyon entènasyonal la pran, se paske yo renmen nou? Se pa vre monchè, se paske bagay la konplike. Si tout fwa gouvèneman Ariel la ta fè apèl avè w, kisa w t ap reponn? Non, yo ka fè apèl a mwen, men paske yo konn pozisyon politik mwen, yo konnen ke m toujou gon liy a swiv, e si m t ap ladan, m t ap ladan deja, paske mwen se pa sa k enterese m. Sa k enterese mwen, se jwenn yon solisyon pou le byennèt, yon solisyon kolektiv, pou ke bay peyi a yon chans pou gen dè solisyon, dè pwoblèm, solisyon dirab, dè solisyon perèn pou fè mache la nasyon. E si se pa sa k fèt, m ba w sa pou garanti, Pawòl ansyen senatè sant peyi a Francisco de la Cruz, sektè demokrat popilè branch Nenel Cassy an kalifye maskarad akò Ariel Henry siyen ak sèten aktè politik. Pòtpawòl sdp a ki se Didier Benel fè konnen se sèten aktè politik k ap chèche enterè pèsonèl yo, gen kominote entènasyonal la tou. ki ap fè sa n rele presyon, k ap fòse, kenbe chèf gouvèneman Doktè Ariel Henry pou kapab al fè eleksyon pou yo ane pwochèn k ap vini la, nan lide pou kontinye eksplwate peyi Dayiti. An n koute Didier Benel nan mikwo Romanes Samedi. M kwè se yon bagay ke n te di lontan sa deja, n te toujou mande kisa yo ka fè avèk Ariel. Nou te toujou di sa, nou te konn mande sa plizyè fwa n di l. Ou pale de moun ki te siyen akò 11 septanm. Mèkredi ankò nou wè ki nan espas la tankou lè w pran Nèg Kado Wa, lè w pran Emanyèl Mena, lè w pran Mèt Jòj. Nou menm onivo Sektè Demokratik e Popilè a, nou sèlman gade moun sa yo kòm de moun ki te an rekreyasyon. De moun ki te an rekreyasyon, kote ke jodi an Ariel tounen ke se si bonbon ke l ap bay epi moun sa yo jis tounen pou y al pran bonbon nan men Ariel. Se konsa nou menm nou wè l. E. Nan antite ke w t ap site talè a ki pa t nan maskarad ki fèt nan Karibe a, nou menm se konsa nou menm o nivo Sektè Demokratik la ke n rele l, s on maskarad, sdp pa ladan l. Paske nou menm nou te toujou di, jodi a nan sitiyasyon, nan mizere, nou menm nou di l klè ke maskarad ki fèt mèkredi a, nou menm nou pa ladan l. Kisa ki vin gen? Ou gen Ariel Henry ki la a depi 20 jiyè 2022, depi apre asasina Jovenel, ou gen Ariel ki la a. E nou tout konnen ke se yon twit ke Core Group lan, atravè Madam Lalime, ki mete l la. Men, jan m toujou di l, e nan tout espas kote m ye, menm nan pale avèk de zanmi, m toujou di yo ke menm jan nou menm, n ap chèche yon gwoup de moun, n ap chèche gen yon gouvèneman ki pou vin solisyone sa n gen kòm pwoblèm anndan peyi Dayiti, se menm jan an, blan an tou, enperyalis la, sèten peyi nan kominote entènasyonal la yo menm, yo bezwen yon gouvèneman, ki pou livre yo peyi a, ba yo lese pase, ba yo otorizasyon pou yo eksplwate tou sou sòl nou yo sa nou gen kòm richès. Sa vle di se pa yon batay ki piti ant nou menm avèk kominote entènasyonal la paske jodi a fòk nou dakò ke blan se sou menm bagay lan tou. Menm jan tou o nivo Mezon Blanch se prèske menm bagay la. Sa vle di genyen ki dakò kote ke. Fok yo retire Ariel. Men mab gwoup konpwomi ki siyen akò konsansis a yo lakli an samdi ki pase an la, genyen kèk ann di manb konpwomi an ki yo menm pa siyen. Si genyen k siyen men genyen k pa siyen yo menm. Nou jwenn gen ansyen kandida pati politik Unir Haiti an, ansyen kandida laprezidans, n ap pale de Clarens Renois, ansyen senatè Jean Renel Senatus, Reyini plis aktè toujou nan sosyete a, aktè politik ak aktè nan tout sektè pou ke l kapab jwenn fòs ke l dwe jwenn nan yon, ann di, yon konsansis enklizif, non pa yon konsansis enklizif daprè sa ki di bò kote anpil aktè e bò kote tou kominote entènasyonal la ki ankò mande avèk inisyatè yo pou reyini plis moun toujou. Nou pral vini talè avèk, ann di, deklarasyon detaye bò kote Clarens Renois. E n ap di byen gen toujou Jan Dezi Lalo ak gwoup konsètasyon politik pou yon kòb komi. Istorik, n ap pale gen kèk aktè ki si aktè ki siyen yo, nou jwenn nan aktè ki ap mennen estrikti sa a pa ladan yo ou jwenn Emmanuel Ménard, ou jwenn ansyen depite Abel Descollines,